Pinga rele m pwofèt, men nan jou k ap vini yo la a, pral gen rèl kay makorèl. Gen fanm ki pral kòmanse pwonmennen, yo ap rele anmwey tout kote, yo gen pou yo di yo regrèt, yo te madanm senatè, yo te madanm minis, yo te madanm depite ak majistra. Gen pitit ki gen pou toumante nan la repiblik, k ap rele anmwey, m regrèt, m te pitit senatè entèl, m te pitit depite entèl. Frè se sè byen eme, sa m wè dèyè mòn sa a, manman pitit mare senti, pral gen kriye. Nan dosye dwòg ak gang fò m di w, pa gen dlo ki pou lave ansyen senatè Youri Latortue. Nan dosye finanse gang dwòg, pa gen dlo ki pou lave senatè Joseph Lambert. Kanta pou ansyen prezidan an, Joseph Michel Martelly, monchè m pa kache di w, si OFAC pran sanksyon kont tip sa a, li pa fouti pase 3 semèn ankò sou latè. Ou prale jwenn m koze. Men kite m di w, èske w te konnen DIE te mare ansyen senatè Youri Latortue deja? Siwman w ap di Fouco sa k pase w la, èske tèt ou pati? Èske w te konnen Nou te gen chans prezante ou yon ti kont maten an. E kont sa ki se te, m ap soti mwen wè de chimen mwen fè nan toude. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se pantalon. An n pa ti krik, krak pou nouvo kont nou genyen. Chato a kraze pa gen moun ki ka ranje l, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la. Sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, madmwazèl, se mesye jan kem te anonse yo, mwen pa pwofèt, men nan jou kap vini yo la a, kapab gen gwo rèl nan peyi dayiti. Gen fanm, gen pitit, gen papa ki pral di yo regrèt deske yo te mari entèl, yo te madanm entèl, yo te pitit entèl, tèlman bagay la pral konplike. Jodi a 30 novanb, ou mèt rale kreyonw, make sa. Frèz e sè byen eme, ebyen se fini pou ansyen prezidan Joseph Michel Mateli. Aktyèlman la a, ti konpè a panike, l pa konn kote pou l rete, vole monte, vole desann, l ap kouri kat kwen la tè beni pwiske depi w manje lajan chango fò w peye chango. Depi se nan djakout zaka ak djakout pè etènèl w ap foure men w, ou mèt rete tann, movèz espri gen pou swiv ou kanmenm. Frèz e sè byen eme fò m di w, si sanksyon sa pran, kont si OFAC pwononse sanksyon kont ansyen prezidan Joseph Michel Martelly, monchè li pap fè 3 semèn non, lap bay teyat. Li pap ka viv, bon, byen ke pandan dènye moman yo la se sou woul li bi ye, pase Martelly panike, Martelly toumante, Martelly pa nan nòmal, atò akizasyon, ti pawòl monte, ti pawòl desann ta ap fèt sou ansyen prezidan an, poul pa ta gentan fon ti video poul di nou I don't care non non non non non la a Mateli panike e panik sa yo heheheh ayy se pa ti koze piti non pa bor isit puiske moun sa yo fè peyi dayiti trop mal lajan gagote. gang kreye jounen jodi a, tout ap chèche refij, tout ap pete kouri al rete kote ki gen sekirite. Tandiske peyi yo t ap dirije, yo te gen pou yo mete sekirite ladan l, olye yo te fè sa, se gang pito yo te kreye. Se bandi yo te legalize nan enterè yo. Epi men jounen jodi a, gade nan ki sa peyi Dayiti twouve l. Donk jan ke nou toujou renmen di l pa bò isit, ki frap par lepe, perira parle pe tout sa w fè se sou tè a wap wèl frè se sè byen eme lèm di w bagay la konplike si ofak pran desizyon pran sanksyon kont mateli l pap fè 3 semèn kite m esplike w frè se sè byen eme pou byen konprann ofak se yon biwo ki plase anndan depatman trezò ameriken donk an kreyòl OFAC vle di Biwo ki kontwole byen etranje nan peyi Lèzetazini Damerik. Biwo ki kontwole byen etranje. Oubyen, tradiksyon an anglè se Office of Foreign Assest Control. Donk, an bon kreyòl pou byen konprann, se Biwo ki kontwole byen etranje yo. Donk, Ebyen, biwo sa a, ki sa l la pou l fè? Li mete sou pye yon pwogram sanksyon ekonomik ak komès nan peyi Lèzetazini Damerik. Raple w, nan jou pase yo, Depatman Trezò ameriken te pran sanksyon kont Lambert ansanm avèk ansyen senatè Youri Latortue. Men sanksyon ki pran kont Mateli, kont Lamòt, kont Anri Seyan, Ève Foukan, Rony Selesten se peyi Kanada ki pran sanksyon kont moun sa yo Lèzetazini Damerik apiye. Men, Youri ansanm avèk Lanbè son lòt bagay pèp ayisyen pa yo a peze pi lou. Lè w tande se Depatman Trezò Ameriken ki pran sanksyon kont ou, se pa men sa fè. Se pa men sa fè. E anvan w soti nan labirent sa a, m pa kache di w, ou te mèt kòmanse vann Bondye jounen depi jodi a pou rive ane k ap vini la, se p ap yon bagay ki fasil. Paske, avan menm yo mete yon dokiman deyò sou yon moun, m pa kache di w, yo ankete, E non sèlman sa tou, yo voye dosye sa nan ministè lajistis nan peyi Lèzetazini pou byen verifye. Yo p ap soti dosye konsa konsa sou moun. E sa k fè w wè, apre sanksyon te fin pran kont Lambert, li di l pral lajistis, se manti yo ap bay sou li, rapidman Depatman Deta te fè konnen yo gen yon dosye solid. Se pa chantaj, se pa pèsekisyon politik, yo gen yon dosye solid pou Lambert. Enben frè se sè byen eme, lè ke se OFAC ki pran sanksyon kont ou, m pa kache di ou, se pa mens a fè. Donk, si ke OFAC vin pwononse sou dosye Mateli a, ke peyi Kanada pran sanksyon kont li, djaz ke li genyen ki rele Sweet Micky an, kapab pa jwe nan pi fò peyi sou latè. Paske lè w di OFAC pèp ayisyen, se pa ti koze ki piti. Si OFAC pozisyone l sou dosye Kanada a, li pran sanksyon tou kont Mateli, ebyen Sweet Micky, m pa kache di w se tankou yon fèy papye ou pliye w foure l on kote. se nan tiwa yo ap tou rantre swit Miki, bagay konsa pa prèske egziste puiske nan pi fò peyi sou latè ou pap ka al jwe puiske ebyen Depatman Trezò Lèzetazini Damerik pran sanksyon kont ou. Se pa mens afè. E frè e sè byeneme, depi menm avan peyi Kanada te pran sanksyon kont ansyen prezidan Joseph Michel Martelly, nou menm pa bò isit avèk divès lòt konfrè, Nou te frape san kanpe pou ke nou fè lòt peyi yo tande kri nou, fè nou, fè yo konnen ki yès Mateli ye. E dyaspora tou te foure tout kò l nan batay la, siyen divès petisyon pou di non Mateli pa gen dwa vin jwe nan peyi Lèzetazini, non Mateli pa gen dwa al jwe Kanada, non li pa gen dwa al jwe Lafrans se Ayiti pou l vin jwe. Ou pa ka fin desann kanson w on kote, ou fin poupou, ou tou santi poupou sou moun epi kounya la w ap pete kouri pou al nan peyi moun. Talè la, ou tande dyaspora al nan chita bò kote w, pral nan jwe, chante epi se gade yo gade yo wè, gen Jenèf pi wo a, Tilapli pi ba a, Bas Galil sou kote a. Non pèp ayisyen! e nou felisite dyaspora a pou angajman sa l te pran ak de men li di non Mateli pa gen dwa vin jwe ou pa ka anpeche m al lakay m ou fin kreye gang anba w legalize bandi epi jounen jodi a w ap envite m vin reflechi sou drapo m nan yon lòt peyi e tandiske w stil toujou ap kontwole anba se ou menm ki mete Ariel Henry. Ebyen frè se sè byen eme, lè w pran dosye mateli a se pa ti koze ki piti, paske lè w ap gade prezidan an, avèk divès pitit gason l genyen ki milyonè, ki kote yo te travay pou yo milyonè? Ou pral di m se mizik ki fè yo milyonè? Ki kote ki bon? Ki kote yo te travay pou yo milyonè? Donk ou kapab konprann, papa vòlè, epi l kreye de ti vòlè lage nan la repiblik. Atò pou moun sa yo pèp ayisyen pou yo pa panike, pou kantite mal yo fè peyi a, pou jan ayisyen ap pete kouri ap pase mizè ap pran imilyasyon, yo responsab e fò nou ba yo responsabilite yo. Frè se sè byen eme, donk, sanksyon OFAC yo, se pa ti koze ki piti. Pou lanbe ansanm avèk youri latortu monchè m pa kache di w sanksyon sa yo gen gwo enpak sou ti mesye yo gwo enpak e w raple w lanbe te deklare l son faytè pandan dènye moman yo la m pa konn ki kote faytè a pase m pa tande l ditou li rantre nan twou depi lè depatman deta ameriken te fin fè konnen yo gon dosye solid pou misye m pa tande l. Ni youri tou yo rantre nan tou m pa tande yo sak pase mesye paske nou te di nou pral la jistis nan ki nou nan ki nivo nou ye ansanm avèk dosye a ske nou deja fin monte kabinè avoka nou pou al plede kòz nou m ta renmen konnen nan ki nivo nou ye ansanm avèk dosye sa a wi pèsekisyon wap vann soulye nan pye w lanmè sak pase w kòmanse vann soulye m pa tande w ditou ou byen ou kòmanse ap prepare bwat chay ou ala traka pou lave kay tè nan peyi sa. Donk, frè se sè byeneme, OFAC li menm ki genyen misyon pou l aplike sanksyon kont peyi ak gwoup moun tankou teyoris ak dilè dwòg, moun k ap finanse gang, k ap destabilize, k ap blanchi lajan. Donk, OFAC genyen misyon pou l aplike sanksyon kont mesye sa yo. Lè w tande yo pran sanksyon kont Lanbè ansanm avèk Youri, se pa yon ti dosye ki piti, se pa men sa fè, se pa gade yo gade w konsa, epi blow yo lage yon sanksyon non. Sinon anpil moun nan peyi Dayiti t ap pran sanksyon. Donk lè w wè nan mitan pil la yo lage 2 grenn sa yo toujou, puiske otorite entènasyonal yo fè konnen lis la long, lè w wè yo lage 2 grenn sa toujou, donk m te kapab di nan tout la sa yo se echantiyo plip yo lage yo nan larepiblik. Donk se pa yon ti koze ki piti, se pa sèlman pran yo al pran yo epi lage yo konsa non. Men, se bon jan rechèch ki fèt, bon jan ankèt ki mennen, yo byen monte dosye mesye yo, yo deplimen mesye yo, yo flanbe yo, yo kwizine yo pou jwenn tout ti detay epi sa w tande a, yo monte yon dosye solid. E apati de dosye sa yo, plap yo mete l deyò, yo di ebyen nou pran sanksyon kont ou. Kounya la a, si w di konsa se pèsekisyon, si w di w pral lajistis ebyen men dokiman an, vini ansanm avè prèv, sa ke yo ap di ki nan dokiman an, se pa laverite, se manti yo ap fè sou ou, vin defann tèt ou. Ebyen frè se sè byeneme, pou yon moun nan lis OFAC, se pa ti koze ki piti. OFAC chaje ansanm avèk enfòmasyon ki soti nan plizyè sous ajans Lèzetazini Damerik. gouvènman etranje tou, laprès ansanm avèk anpil lòt ankò. E lè envestigatè yo fin monte dosye sa pou moun nan, avan menm yo mete dokiman deyò, yo mande plizyè enstitisyon tankou Depatman Jistis, Depatman Trezò ansanm avèk divès lòt ajans ameriken, Yo revize dokiman pou ke pa gen okenn erè ki glise ladan yo tiaske tout sa ki ekri nan dokiman an yo verifye, tande byen wi, yo gen prèv pou yo, apre sa yo di ebyen men dosye ou ti konpè, men palmarès ou, fon ti kanpe la pou nou. Donk frèz e sè byeneme, nan ka Youri ansanm avèk Lambert, OFAC di klè ke mesye sa yo, yo se de tè di ie. DEA ki se yon ajans federal ki anba ministè lajistis nan peyi Lèzetazini Damerik. Ou kapab konprann. E peyi Kanada li menm te menm ale pi lwen pou fè konnen mesye sa yo, yo itilize pozisyon yo tanke senatè. pou ke yo kapab fè zak malonèt, fè ti pwodui yo pase lit lit, fè ti poud la pase finanse gang. Pase imedyatman ou senatè nan peyi sa ou gen iminite, yo p ap ka arete w, donk se moman pou m tou rich pou m nan tout vye zak malonèt nèt anba raje a. Donk frè se sè byen eme, Youri ansanm avèk Lambert, dosye dwòg non yo ap site depi yon bèl bèl bout tan. Gen yon liv ki rele, Dosye zonbi dwòg, politik ak vodou sou manda, ki pibliye nan lane 2021 an la, nan mwa jen ki sot pase a. Liv sa, pèp ayisyen, nou te gen chans gade kèk detay ladan, e tanzantan n ap vini ansanm avèk yon ti bagay pou. Liv la bay anpil detay sou aktivite Youri ansanm avèk Lambert k ap alimante gang nan peyi Dayiti, spesyalman nan zòn metwopolitèn nan. Donk, istwa mesye sa yo nan dwòg tou, se pa yon ti koze ki piti. E moun ki ekri liv la, li rele Max Cahil. Misye di, li se yon ansyen manb inite Nasyon Zini ki tap travay nan peyi Dayiti kont gang ansanm avèk lòt gwoup kriminèl. Donk se pa nenpòtre ki, se moun ki konnen teren an trè trè byen. Genyen Jerry Anderson, eleman sa yo te arete nan lane 2018 pou yon ka de kidnapin sou Dèlma. Li te fè konnen toujou nan sa ki ekri nan liv la, pèp ayisyen, li te responsab pou touye moun pou frè Lanbè ansanm avèk senatè Edwen, moun sa yo k ap kontwole avyon k ap pote kagezon dwòg ansanm avèk mariwana nan kòt sid peyi a. Donk, se pa ti dosye ki piti. E nan chapit 9 nan liv la pèp ayisyen, ou konnen, senatè Youri Latortue, Aprè asasina prezidan Jovenel Moise, li gon plan sekirite tèt chaje pou peyi Dayiti. On plan sekirite jiska prezan, plan sa pa ka ateri, m pa konn si son plan bannann, si son plan patat, si son plan yanm, bon si son plan militon, senatè w kite l jèmen dezole, li pap ka pouse, ok? Menm sou a ti flèch lap soti, apre sa lap pouri. Plan an genlè pouri nan men Youri pèp ayisyen. E ansyen senatè Youri Latortue, toujou nan sa ki ekri nan liv la pèp ayisyen, misye te aprann taktik ansanm avèk trafik lakay lyetnan kolonèl Michel François. Taktik sa yo se elimine opozan epi kraze zo yo, epi trafik la pou kokayin k ap soti nan peyi Kolonbi, tranzite nan peyi Dayiti. Donk, lè wap gade Youri Latortue nan peyi Dayiti, nan Latibonit kap di w li son ekspè la pèp ayisyen se pon ti koze ki piti. Donk, senatè Youri Latortue son grenn ki ekstrèmeman pwisan, yon jwè inik nan fanmi dwòg nan peyi Dayiti, toujou nan sa ki ekri nan liv la pèp ayisyen. Nan menm liv sila a, Otè a fè konnen DIE te mare ansyen senatè Youri Latortue deja. A lepòk, se te tonton l ki te premye minis Gérard Latortue. E lè yo mare Youri Latortue nan ayewopò entènasyonal Miami, rapidman l pral rele tonton, epi sa w tande a, Jera Latòti bò kote pa l kisa l pral fè, li pral fon kout fil li pral rele Wachintonn epi rapidman mande pou yo fè tikè epi plap plap tikè fèt epi yo mete Youri nan avyon yo voye l tounen. Toujou nan sa ki ekri nan liv la pèp ayisyen, e sa m ap esplike nou la. Donk rive ansyen senatè a rive nan peyi dayiti ki sa l pral fè, li pral tou rantre nan politik l al poze kandidati l pou l degaje l kou mèt jan jak touye chen leve chat pou l chèf pou ke yo pa gen aksè pou yo arete l. Paske si Gérard Latortue ka rele Washington pou di fè ti kè voye l tounen ban mwen silvouplè. Donk imedyatman li pa chèf ankò pase premye minis ou pa la pou tout tan. Imedyatman li konnen tonton an pa chèf ankò, pa gen okenn kouvèti k ap fèt pou li. Donk, se youn nan rezon ou kapab wè poukisa peyi Kanada te di mesye sa yo, yo itilize pozisyon yo pou fè zak malonèt. E si w ap itilize pozisyon w pou pase dwòg, pou nan finanse gang, pou nan blanchi lajan? Donk, mesye sa yo malad de pouvwa. Yo malad de pouvwa, yo p ap ka pase yon moman san ke yo pa chèf nan peyi a. Pase si yo pa son moman san chèf san tit, bagay la pap bon pou yo. Yo deja konnen minòt la pandye yon kote. Wi l deja pandye yon kote, se pa moun k ap vin mare yo, se yo menm ankò k ap pran l, k ap kloup koume, k ap mete l nan men yo epi di mesye Leblan pran m. Donk pou evite sa, yo fè tout sa yo kapab, yo touye, yo rache, yo finanse, yo pase dwòg, yo fè tout vye zak nèt nan peyi a. yon fason pou ke yo kapab toujou genyen pouvwa, yon fason pou yo kapab toujou gen iminite nan peyi Dayiti. E dènye kouk pou touye koukou a, ou kapab wè, Senatè Youri Latortue li menm li vle prezidan peyi Dayiti. Bravo Senatè! E pou genyen, Senatè Lambè li menm, gade non, kap fè jako pye vèt, kap mezire echaf chak maten, Jou sèvant li leve li pa rele l Mesye le Prezidan son Ekselans li santi l pase yon move jounen tèt fè mal, li reve pou ke li menm li kapab Prezidan ti tranzisyon an. Donk youn bezwen Prezidan tranzisyon epi lòt la li menm li bezwen Prezidan eli pou l gen gouvèneman l. Donk pèp Ayisyen ou kapab konprann si youn Prezidan tranzisyon li pral prepare eleksyon epi lòt la ko blip li bon pase yo abitye fè sa raple w deklarasyon Lanbè sou antèn RTVC. Donk kounya la se kòkòt a figaro, yo gen ti biznis yon baraje a ansanm epi ploup youn soti youn antre, donk de jenerasyon an jenerasyon stil toujou ret chèf nan peyi dayiti, donk se sèl lè Bondye ta frape yo kaw di mesye nou fase, se lè sa yo ap resi pou yon zoklo men si se pou nou menm pèp ayisyen nou pa tap ka fè anyen kont mesye sa yo. Frè se sè byen eme, genyen ansyen anbasadè James Foley, ebyen misye ki fè konnen. Youri Latortue konekte ansanm avèk yon rezo machann dwòg e l ap dirije yon rezo gang ak polisye ki nan move zak nan peyi Dayiti, toujou nan sa ki di nan liv la. E nan divès dosye Wikileaks li te revele, li montre anndan anbasad Lèzetazini nan peyi Dayiti, diplomat yo konn voye dè mesaj ki trete ansyen senatè Youri Latortue kòm youn nan pi gwo kowonpi nan politik peyi Dayiti. Donk se pa mens a fè, se pa jounen jodi a non mesye yo ap site nan move koze nan peyi Dayiti. Donk a pati de sanksyon sa yo, pèp ayisyen ou kapab konprann, OFAC se pou yon ti enstitisyon piti. E desizyon Kanada pran an, desizyon OFAC pran an, li gen plis pwa pase pa Kanada. Paske si OFAC pwononse sou dosye Mateli a, Mateli pa tap ka Ozetazini lè konsa, li tap nan peyi Dayiti. E pa bliye l gen doub nasyonalite. Nou raple nou dosye sa. Donk, malgre Kanada pran sanksyon kont anpil ofisyèl nan peyi Dayiti, men non senatè Youri ansanm avèk senatè Lambert, OFAC ofisyèlman pran sanksyon kont 2 mesye sa yo. E frè se sè byen eme, lè w tande OFAC pran sanksyon kont yon endividi ki nan finanse gang, ki nan trafik dwòg, a nenpòt ki moman ou ka tande di i e bloup li debake pa bò isit, epi sa w tande a, li vin ranmase yo, li ale ansanm ak yo. Raple w, ansyen prezidan Joseph Martelly selon deklarasyon ex DG pnh la ki se Mario Andresol, genyen prezidan Joseph Michel Martelly, ki konn pase dròg pou kolonbyen yo, donk se pa jounen jodi a non Mateli li menm l ap site nan move zafè nan peyi Dayiti. Donk frè se sè byeneme, lè w gade pwa Lèzetazini nan komès nan mond lan, pwa dola a genyen, donk nan sans sa a, anpil gwo dirijan nan lemond toujou ap batay pou yo pa tonbe anba sanksyon OFAC. Anpil gwo komèsan toujou ap pran prekosyon pou yo pa tonbe anba sanksyon OFAC, puiske yo konnen si OFAC frape yo se pap yon ti dosye piti, e se pa moun ki pral fè erè konsa konsa, avan menm yo met yon dokiman deyò, yo byen enfòme, yo mennen bon jan envestigasyon, donk avan ke w retire etikèt dwòg dilè, finansè gang, papa gang, manman gang nan nan do w, m pa kache di w se pa yon ti koze k ap piti. E raple w, medam, madmwazèl e mesye, apre peyi Lèzetazini te fin pran sanksyon kont Prezidan Lambert sou kont Twitè l li ta pral fè deklarasyon sa a. Depatman Trezò Lèzetazini endekse m enjisteman. Yo twonpe. M pral konbat desizyon sa a. Bon. Pa de pwoblèm, Lambert, degaje w, konbat desizyon an. konbat sanksyon yo nou ta renmen wè sa nou ta renmen aplodi bat bravo jan ke w toujou ap di l se blan ki responsab ensekirite se blan k responsab lavi chè tout bagay nèt nan peyi dayiti mwen menm tou m anvi bay blan responsab silvouplè yo endekse w nan yon dosye gade nou enjisteman ou santi ke w jis ou santi w pa mele nan bagay sa yo ebyen tanpri konbat yo pou nou konbat yo nou ta renmen wè sa ke ou pran gwoup avoka ou, ou debake nan lentènasyonal, ou al jije nòmalman pou ke yo bay prèv kote ou te nan dwòg, kote ou ap finanse gang etc. Mwen menm m ta renmen wè pati sa nan fim nan. E ou genyen ansyen senatè Youri Latortue imedyatman yo te fin pran sanksyon kont li, ebyen li fè konnen l retire kò l nan biznis li menm, li mete kò l sou kote an atandan l monte kabinè avoka l pou al plede kòz li. M ta renmen wè sa ti mesye. e map kontan. Frèse sè byeneme ensolit nou pou jounen jodi a ou kwè se koze? Dam sa wap gade la a li genyen 34 lane. Li rele Elon ak Berninou. Pandan li pran avyon Southwest Airline pou l ale Rio. Yè 27 novanm lan ki sa l pral fè? Pandan lanlè a nan avyon an pèp ayisyen, li leve kite syèj li a, l al ouvè pòt avyon pou l vole. Lè lòt pasaje yo wè sa, yo boup yo kenbe l, y ap batay ansanm avè l. Donk, pilòt la pral oblije ateri kote l pa t sipoze ateri, pase se pa t destinasyon l sa. Sa nou rele aterisaj fòse. E ki kote li pral ateri avyon an se nan ayewopò Bill ak Hillary Clinton. Lè ke avyon fin ateri, dam sa a ki tap ouvri pòt avyon an pou l te vole lage kò l deyò, men divès lòt moun te anpeche l. Rive l rive atè yo pran l, yo ale lopital ansanm avè l. menm si w tande yo ale lopital ansanm avè w apre yon zak, m pa kache di w, lajistis ap entèvni kanmenm. Epi frè se sè byeneme, lè yo wè dam nan retounen nan nòmal li, yo pran l, kòd, prizon pou l al jije. Lè l rive devan jij la, w konn sa l di? Dam nan di konsa, Se Jezi ki te di l vole, ok. Se Jezi ki te di l vole, Moun sa yo ki t ap kenbe l la pran anpil kout dan piske moun yo pa kite l akonpli misyon l, paske se Jezi ki di l vole. E dam nan menm esplike devan jij la li pa gen abitid vwayaje pran avyon, rarman li soti. Donk soti l soti li pran avyon pou ale Rio, se Jezi k voye l. E pandan l nan avyon an, Jezi pale ansanm avè l, li di, Madanm, vole lage kò w anba. Bon, ki mòd de levanjil sa yo? Men se sa k fè pa bò isit, pèp ayisyen, mwen p ap sispann di Jezi, silvouplè, lage kadvan yo. Lage kadvan yo, Jezi, degaje w vini, piske gen de bagay k ap pase sou latè, franchman, sanble ke w pa okouran. Paske pandan dènye moman yo la a, kretyen yo gen yon abitid mete Bondye aleprèv. Men ki istwa sa? Pase, swiv pèp ayisyen, an wè m bouche je a pou m di nou sa byen. Jezi, apre l te fin pase 40 jou 40 nwit ap lapriyè, satan vini l pran li monte sou yon tèt mòn li di konsa, si w se pitit Bondye, vole lage kò w anba. Men, Jezi san pou san òm, san pou san Dye, l te ka vole. Men, li di satan pito retire kò w sou mwen. Pa fè m bagay konsa! O vole lage kò w anba, papa w ap gentan voye zanj pou vin pran w. Non! Kòman w fè w nan avyon ou pral di m e Jezi k di w vole lage kò w anba? Ki koze sa? Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa! Frè e sè byeneme, donk sa mande a de zye pou m eksplike nou pati sa, gouvèneman Ariel Henry an, nan moman li trè preyokipe l sou dosye depòtasyon ayisyen an Repiblik Dominikèn. Gouvènman via Minis Afè Etranje peyi Dayiti an Repiblik Dominikèn eksprime preyokipasyon li ak otorite dominiken yo konsènan depòtasyon masiv migran ayisyen yo pandan divès semèn ki sot pase yo la. Selon yon nòt ki pote. sinyati minis afè etranje a ki se Jean Victor Généus. M ap fè ou konnen, soti 2015 pou rive 2022, konsila Repiblik Dominikèn ann Ayiti ranmase 64 milyon de dola, sa ki reprezante 75 pousan nan lajan tout misyon diplomatik Repiblik Dominikèn nan mond lan. Èske ou konprann? 75 pousan. 75 pou 100 misyon diplomatik Repiblik Dominikèn nan tout mond lan. Donk Ayiti sèlman ba l 64 milyon de dola soti 2015 pou rive 2022. Nan yon repòtaj ki pibliye nan jounal Listin Dialo nan dat 28 novanm lan la, jounalis Carolina Pichardo ansanm avèk Milo Milfort fè konnen biznis viza a bay Repiblik Dominikèn anpil anpil lajan. Sòti 2015 pou rive 2022, pou premye semès 2022 a, sou 85 milyon de dola ki rantre nan kès dominiken, konsila Repiblik Dominikèn nan peyi Dayiti bay 64 milyon de dola pèp ayisyen. soti 2020 pou rive nan lane 2022, gen yon ogmantasyon de 40 pousan ki fèt. Li difisil pandan dènye moman yo la pou konnen vrèman vrè pri viza. Gen kote k vann 500, gen k 600, gen k 650. Tandiske, nan konsila Repiblik Dominikèn nan peyi Dayiti, Afich la montre ke se 175 a 225 dola ameriken viza a vann, tandiske gen moun k ap achte l 600 dola, gen moun k ap achte l 500, 700, e se Ayisyen ankò k ap fè travay la. Genyen nouvèl minis jistis pou ti bout tan ki se Emmelie Prophète, yè lendi 28 lan, ki te gen chans chita ansanm avèk divès. Komisè gouvèneman sou teritwa a yo te diskite sou dosye detansyon prevantiv pwolonje. Raple ou nan jou pase yo, Ministè lajistis te fè konnen ebyen nan jou k ap vini yo la a, yo menm tou yo pral genyen pou yo pran sanksyon kont on bann moun nan peyi Dayiti. Puiske moun sa yo pran, moun sa yo Kanada, Lèzetazini pran sanksyon kont yo, yo ap chèche dokiman pou yo menm yo kapab kontinye avanse ansanm avèk dosye a. Medam, matmwazèl e mesye Ayiti sekirite. La polis nasyonal nan yon kontwòl woutye, yo mare 3 endividi sa yo nap gade la a sou wout Dèlma. 3 mesye sa yo, youn nan yo se yon depòte ki soti nan peyi Kanada. Non yo se Jewòm Joshua, Izarak, Valeus Pyè Vènèl ansanm avèk Peti. Peter Cleevens donk frèzè sè byeneme BLVV mare nèg sa yo pou detansyon arm a feu ilegal materyèl la polis sezi yon Toyota Prado koulè blanch imatrikile AA 56 123 gen yon Toyota pick up Hilux koulè blanch imatrikile AA 58 0 78. Donk pou kounye a, dcpj fè konnen yo ap apwofondi ankèt la sou machin yo pou yo konnen kòman machin sa yo fè twouve yo nan men mesye yo, ki travay yo ap fè, etc. E mesye yo pou moman an, yo plase nan poto an atandan yo fè swit legal yo. Frè se sè byeneme, Ayiti ensekirite. Map fè ou konnen nan zòn sous matla se gro masak ki fèt, plis pase 15 moun pèdi lavi yo. Bagay la tris. Toujou nan sa ki gen a wè ansanm avèk dosye ensekirite, bandi ak zam boule paran yon jenn gason yo akize kòm moun ki tap bay lapolis enfòmasyon. Imaj sa wap gade la, dam sa rele Roselène Gelin e mesye sa rele Gilbert Bernard. yo te rete nan Site Doudoun, yon lokalite ki twouve l andedan komin Kwadèboukè ki sou kontwòl baz 400 Mawozo pou moman. Koup la ki ta pral selebre 27 an maryaj yo nan lane 2023 k ap vini la a, ebyen 27 an de konba, yo travay anpil pou yo konstwi kay, pou yo leve pitit yo etsetera. Yo se kretyen. Nan dat ki te 13 novanm 2022 a, koup la te soti nan yon selebrasyon relijye nan legliz Pwofesi San Fil. E gen yon vwazen ki vini kote Gilbert Bernard, li di vwazen, Monchè, Dominique ap chèche pitit gason w lan wi, Dominique ki se chèf gang Site Doudoun ke. Jeneral an chèf baz 400 mawozo a plase nan blòk sa. L ap chèche ti gason w nan, ki rele Hernandez Bernard, e chèf gang nan fè konnen, se misye k ap bay lapolis enfòmasyon, jiskaske lapolis te mete dòmi nan je 2 nan mesye dominik yo ki te trè trè pwisan nan baz la. Eleman sa ki rele Hernandez Bernard li gen sèlman 24 lane. Se sèl timoun ki tap viv nan kay la ansanm avèk manman an, papa. Chèf gang Dominique akize Hernandez kòm moun kap bay lapolis enfòmasyon, kap di lapolis ki kote sòlda li yo ye, ki kote yo kanpe, ki kote yo ap frape, epi sa w tande a li menm, lapolis menm pase epi l vide bal. Nan jou pase yo kapab raple w te genyen ti vwazen ansanm avèk Jean Alex 2 pwisan bandi nan site Doudoun ki te tonbe e ki te patisipe nan boule 3 manb nan fanmi Desanclos nan mwa pase yo la. 2 endividi sa yo ki te mouri pèp ayisyen lapolis rekonèt yo kòm moun ki fè pati de moun kap touye moun nan peyi a. Lapolis te touye yo nan yon operasyon yo te mennen nan jou pase yo nan dat ki te 11 Novembre nan komin Kwadèboukè. Hernandez Bernard te konnen trè trè byen 2 mesye sa yo ki tonbe, paske nan lane 2019 yo te arete l ansanm avèk mesye yo. puiske lapolis te panse li te fè pati de gang nan site Doudoun. Donk paske li konnen mesye sa yo trè byen, e gen youn ki te rete tou prè l, ebyen chèf de gang nan vin chèche l pou ke li kapab tiye l, li fè konnen se li menm ki te bay lapolis enfòmasyon jiskaske lapolis kapab retire lavi 2 nan sòlda li yo. Youn nan bandi sa yo, lapolis te touye ki rele Kervens Casseus, ki se pitit yon vwazen ki rete bò lakay Gilbert Bernard, dabitid li yo konn rele l ti vwazen epi sa w tande a non an tou kole. Donk frè se sè byeneme, Aprè asasina 3 manb nan fanmi Dezanklo, bagay yo vin pi konplike anpil moun oblije kite zòn Site Doudoun. E lè papa a resevwa nouvèl la nan men vwazen an, rapidman papa a di l, ebyen degaje w kite zòn nan pa rete. E papa a pral fon jan, li pran l li mete l nan machin li fè l soti pati kite blòk la. Pandan papa pral mete l nan machin, li pat ka kenbe dlo nan je l selon deklarasyon, Hernandez. Li te anviwon inè konsa, lè ke li resevwa yon kout fil de papa, papa di, Nou nan men mesye yo, yo pran nou. E chèf gang nan ki se Dominique, te ba yo 2 chwa, swa yo livre pitit yo a, oubyen yo mouri. Sa pa t menm pran di minit, yo pa t chwazi livre pitit la, yo touye ni madanm nan ansanm avèk tout mesye a. E lè yo fin touye yo, tou prè rivyè Griz, bò pon Taba a pèp ayisyen, ki sa bandi yo pral fè, yo mete dife, yo boule kò koup la ki t ap viv nan site Doudoun. Donk, depi lè krim sa a fin fèt, anpil moun oblije ranmase pakèt yo kite zòn nan. E selon deklarasyon Hernandez, li fè konnen, nan zòn nan, yo konn menm peye de jenn gason pou al asiste reyinyon politik, sa se youn, e Hernandez fè konnen li te menm resevwa lèt de madanm Dominique ki te envite l nan yon reyinyon li pa t patisipe. nan zòn nan akoz gen anpil anpil jenn gason ki pap travay ebyen sa w tande a bandi yo menm ba yo ti bagay ou konprann sa m di w la mete bagay nan men yo pou yo menm yo kapab brase donk nan sans sa anpil moun nan zòn nan oblije retire pitit yo yon fason pou yo pa rantre nan gang e dèfwa Timoun nan konn pa anvi rantre nan dosye a men bandi an gon jan l pase l ba ou misyon ou pa ka pa al akonpli misyon puiske tout fanmi ou ap elimine. Donk anpil moun nan site Doudoun se nan sitiyasyon sa yo ap viv pandan dènye moman yo la mezanmi bagay yo anpil e nou swete lapolis fon jan bon. Sa ki grav la se ke chèf polis la te nan fantom 509, si te nan touye prezidan, ala traka pou lave kay tè. Medam, madmwazèl, se mesye, byevini nan Ayiti, peyi spesyal. Bon, ensekirite a tout kote. Ou pral wè aksyon nèg Jeremi ansanm avèk fanm laplèn an Repiblik Dominikèn. Men, mezanmi, mezanmi, mezanmi, mezanmi nèg Jeremi, tande m byen, si w pa t achte anyen met nan kay la, w pa kab leve mèb fi a? Ou pa kab ranmase bagay fi a? Frè se sè byeneme, ann gade e tande videyo sa. Fè m soufri pou bagay mwen yo! Fè m soufri pou yo! Fè m soufri pou mwen menm! Fè m soufri pou bagay mwen yo! e yo dim se nèg jeremi k fè aksyon si w konnen w pat achte mèb ou pa ka bwote pou pran kabann nan menm vye 3 menm 3 grenn rido fi a te achte w bezwen pran l tou poutèt nap separe ki entansyon w mezanmi le mond boulvèse wi pèp ayisyen men kounya gason nan sanble nan sanble mèb nan sanble mennay e fanm ki konn nan sere bout twèl sere rido sere nap men gason wi non la a ou kapab konprann ke le mond boulvèse pou tout bon, bagay yo anpil. An tou ka, jan m toujou renmen di l, Ayiti diktatur, se lapèl dè zanti. Ayiti demokrasi, se la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete, ki vivra vèra, ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite w nan bra Papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco, n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwòr, a la pwochèn.